E mwen se responsab Ecole Communautaire Saint Michel de Coton. Bon, aprantisaj mwen lè mwen te timoun se pa t yon bagay ki te fasil. Paske mwen te viv nan yon fanmi ki te pòv anpil. Mwen te nan patisri, men apre mwen vin pa t kontinye ale nan patisri a paske mwen te vin gen yon timoun, mwen pa t retounen ankò. Mwen pat gen posiblite pou mwen te ret moun lakay mwen pat konn li ak ekri se lekòl la yo te montre mwen. Mwen gen anpil ti zanmi nan lekòl la. Yo bonjou e mwen arive pwofesè jodi a jisteman moun yo tap viv nan yon sitiyasyon nan kominote a ki te difisil anpil kote ke paran yo pat epi lè sa a mwen te vin yo te vin rele m nan yon rankont mwen te prezante mwen te di wi mwen prè mwen disponib pou mwen fè sa. Men o premye moman, bagay yo te difisil anpil pou mwen te kòmanse travay ansanm avèk timoun sa yo. Mwen rantre nan Fwaye Jwa an oktòb 2010. Mwen se direktris lekòl la e an menm tan pwofesè. Pou mwen pwofesè vle di yon pakèt bagay. Se yon moun ki gen anpil amou, anpil pasyans. Yon pwofesè se yon egzanp Yon egzanp e nou gen menm objektif ke travay nou an se ansenye timoun yo konnen an plis piske mwen gen tan nan domèn nan mwen ap ansenye timoun yo mwen ta renmen kontinye avèk jardinier danfan. e sa sinifi yon pakèt bagay pou mwen, e sitou nan kominote kote m ap viv la. Pou lekòl la li menm li te kapab grandi, paske nou travay ansanm avèk timoun preskolè, mwen toujou reve pou mwen ta gen fondamantal. Pou materyèl, nou bezwen anpil materyèl nan klas lan. San lekòl sa m pa konnen kòman l t ap ye gen anpil timoun ki pa t ap ale lekòl paske paran yo pa t gen mwayen vrèman pou yo te mete yo lekòl yon lòt kote timoun yo pa t ap al lekòl. M ap mande Bondye kouraj pou pwofesè a k ap t ap ba timoun sa k ap pale espayòl, anglè, chili tout sa kalite lang mwen pa t tande yo. profesores. Condiciones de vida, condiciones de trabajo, posibilidades de formación profesional, que esto redundará, por supuesto, en el mejoramiento de la educación de estos que ahora son 3.000 niños, que en el futuro pueden ser muchos más, que se educan en nuestras escuelas. Entonces yo quiero invitar a todos los niños eh, y todos los eh, jóvenes adolescentes de nuestros colegios Entra a nuestra página web o comunícate con el delegado para la campaña en tu colegio. Está todo preparado, solo faltas tú. Por la alegría de servir a quienes hacen posible la alegría de aprender. Ignacianos por Haití, Pumapón, Pumay papá.